Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Alò nan nouvo emisyon sila nou pral fon ti pale ankò sou batay gran ravin nan paske bagay la te vrèman rèd anlè a men nap fè yon ti pale tou pa rapò ak yon mesaj pre anrejistre premye minis kiyès silvouplè Claude Joseph non se pa Claude Joseph se Ariel Henry Ariel Henry li menm ki pran la pawòl e ki fè yon adrès ak nasyon an, yon adrès ki dire anviwon 4 minit e plis. Alò, pou lasuit, nou konnen ke gen yon sòlda ki li menm tonbe nan kad batay Gran Ravin avèk Ti Bwa. Nou te eksplike w kisa ki pase deja, ebyen sòlda sa li menm, l al pran yon lanmò. Ebyen pou kou al ye la a, apre sa, m ta kapab di, gen anpil kout zam ki chante anlè a. Ou ta kapab sote sou yon sòlda epi sa w tande a la, lòbèy pete. Epi tanzantan youn ap takinen lòt, tanzantan youn ap replike bay lòt pwoblèm. Donk nou espere ke anpe pli ta nou kapab moute sou chanèl la pou nou jwenn tout detay yo eske genyen sòlda ki tonbe ou pa. Maintenant c'est le discours du Premier Ministre. Le nouveau Premier Ministre Ariel Henry se son premye mesaj ofisyèl a la nasyon. Mesaj kote ke li deplore asasina chèf leta a Jovenel Moise e li adrese mo senpati li bay premyè dam nan Martine Moise. Martine Moise ki antre nan peyi Dayiti samdi 17 jiyè 2021 pou kapab patisipe nan fineray mari li Jovenel Moise. men ki ap fèt an dat du 23 jiyè 2021. Jan m di nou an, li adrese senpati li bay Martine Moise e la famiy Moise. Men li di ke nan yon ti tan ki tou kout, yo pral fòme yon nouvo gouvèneman e n ap okouran de gouvèneman konsansyèl sila. PM nan, avèk yon ton byen poze, ebyen li menm, li pran la pawòl pou dir ke. yo la kapab pase yon ti tan tou kout e pèmèt ke peyi sa a li kapab retounen sou ray li. Ann tande Premye Minis Ariel Henry ki tap pale konsa. Ayisyèn, Ayisyen, d'ici et de la diaspora, sœurs et frères d'une seule et même nation, j'ai l'honneur de m'adresser à vous, en ma qualité de Premier ministre, pour lancer un appel solennel à l'union nationale, à la mise en commun de nos forces et à la coopération de toutes et de tous en vue de freiner cette course vers l'abîme du pays, de remonter la pente et de mettre notre pays à l'abri des multiples dangers qui le guettent. Je veux réitérer devant vous ma ferme condamnation de l'assassinat du président de la République, Jovenel Moïse. Un crime inqualifiable, tant il est odieux et révoltant. J'adresse en mon nom propre, au nom de ma famille et de la nation tout entière, mes condoléances à la famille présidentielle durement éprouvée et au peuple haïtien. Je souhaite un prompt rétablissement à la Première Dame, Madame Martine Moïse, Je donne l'assurance que toute la lumière sera faite et que les coupables et leurs commanditaires répondront de leurs actes devant la justice. Mwen prezante konpliman m bay pèp ayisyen an, ki bay prèv li granmoun nan politik, devan sa nou ta ka rele yon koudeta. Nou rete tèt frèt, kè pòpòz. anfas yon krim tèt chaje ki te ka mete nou nan gwo kòlè. Ayisyen parèy nou yo bay lapè yon chans pou blayi ak pou l kenbe peyi a nan tèt ansanm. Kounye a, se responsabilite tout lidè peyi a pou gade menm kote, mache nan menm wout, pou montre yo se granmoun. Nou dwe rete avèk menm santiman, paske n ap gen bezwen l pou leve anpil lòt defi ki devan nou. Gen moun ki gade ak kè sote dènye evènman yo. Gen lòt ki poze kesyon sou kòman peyi a ap dirije. Anyen pa t di nou nou t ap gen pou nou frape fò konsa, yon vyolans wòdpòt pou asasinen prezidan peyi a. Jounen jodi a, Gen yon premye minis. Nan yon ti bout tan, nan yon tan kout kout, n ap konnen ki moun ki nan nouvo gouvènman konsansis la, kote tout moun ladan l, ki ap gen pou l dirije peyi a pou yon bout tan jouk tan nouvo dirijan k ap sòti nan bon eleksyon yo rive. Se jou dènye. j'ai rencontré des compatriotes et divers acteurs de la vie nationale, politique bien sûr, mais aussi de la société civile et du secteur privé. J'ai l'intention de poursuivre et d'approfondir ces discussions car c'est le seul moyen de rassembler la famille haïtienne, de transcender nos divergences et nos antagonismes et de contempler un avenir différent. C'est par le dialogue et la concertation que nous parviendrons à définir ensemble les contours des politiques à mener pendant cette période intérimaire, à faire les choix essentiels pour la transformation de notre société et des conditions de vie des plus vulnérables de nos compatriotes. Dans les jours qui viennent, je recommencerai mes rencontres avec les représentants des forces vives de la nation en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. Chers compatriotes, en tant que Premier ministre, j'en appelle à l'altruisme des patriotes haïtiens pour un dépassement de soi afin de faire face ensemble aux dangers qui nous menacent tous et mettent en péril l'existence même de la nation. J'en appelle au souvenir de nos ancêtres, dont les prouesses, la bravoure et l'esprit de sacrifice ont fait l'épopée de 1804, qui a fait de nous un peuple libre et nous a légué cette patrie dont nous devons nous montrer dignes. Vive la paix à tête ensemble, vive le progrès pour que chaque Haïtien trouve sa part de bonheur, Que Dieu sauve et protège Haïti. Ou wè pase Claude Joseph, eske li pral fè pati nouvo gouvèneman sila a puiske nou konnen jounen jodi a la a il est classé ministre affaires etrangères ak culte. Nan yon premye tan nou wè se te Claude Joseph ki li menm te au devant de la scène aprè asasina Jovenel Moïse se li menm ki tap pran les décisions et annoncer les mesures. Egalman. Ebyen jounen jodi a la a, aprè nou ta kapab di reyinyon Kò Gwoup e ki li menm sòti kominike pou laprès ki di ke ebyen se Ariel Henry yo rekonèt e se li menm k ap gen tach pou kapab fòme yon nouvo gouvèneman Ebyen PM nan li menm li pran la pawòl. PM nan deja full sekirite. PM nan deja gen moun ki ap pwoteje li. Ebyen m ta kapab di imedyatman desizyon sa sòti pa bò kote Core Group. Ebyen nou wè PM nan li menm li te nan lari jounen dimanch lan. Se anviwon 4 machin ofisyèl epi anpil nèg ki ame jiskodan. Ebyen se konsa lè nèg chèf nan peyi Dayiti. Se te yon plezi pou n te avèk ou sou chanèl la kòm toujou sa se primè a nou ba ou li se sou premye chanèl ou tande mesaj premye minis Ariel Henry. Ebyen se a vous de commenter, a vous de dire ce que vous pensez. Merci la famille, kòm toujou un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dire que vous appréciez le travail. Puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!